Nou wè kèk jou pase la, ebyen nou te panse ke bagay la t ap rete konsa men aparaman maten premye desanm nan, aparaman desanm nan deklannche la avèk yon vitès de malè paske sa k ap pase la nan Matisan m ta kapab di e èske se yon pwoblèm ki ap rezoud di jou o landmen? Se vrèman difisil paske anpil kout bal ap tire jodi a la nan Martisan. Mesye yo mete pye yo atè a, ebyen sa w tande a la. se katouch. Ebyen fòn di ke mesye krisla yo vle yo menm pran kat la nan men nèg izo yo. Tout batay ou wè kap fèt la se pou kapab repouse nèg izo yo fè yo ale nan vilaj pou kapab gen kontwòl zòn sila. E poutan m panse ke li parèt trè difisil paske a chak fwa jan de bagay sa yo rive se popilasyon an ki toujou gen pwoblèm. Sa vle di yon moun ki ap fè zòn sa yon maksimòm prekosyon. Tande byen sa m ap di nou. Enfòmasyon sa yo m pral ba nou la se enfòmasyon mwen ap mete o kondisyonèl. Dan la matine, yo ta fè kwè ke mesye Izo yo pote boure nan Palmera Market. Nou konnen nèg Krisla yo te tabli baz yo la, yon mannyè pou yo kapab tanzantan voye bal sou nèg Izo yo ki yo menm nan zòn bò Lajwa. Ebyen e gen yon gwoup nèg tou ki yo menm poste nan zòn bò san fwontyè. Maten an, nèg Izo yo mete pye yo atè, yo pote boure. Pote boure rive nan Palmyra Market. Men fò n di ke pandan nèg yo rive a, sa vle di yo repouse ti gwoup nèg Krisla yo ki te la, nèg yo jwe pye yo. Ebyen lèzòm de Krisla yo retounen an fòs. Epi sa w tande a la, donk lefèt ke nèg vilaj yo yo menm y ap repliye. Ebyen, ta sanble. Tande byen wi, ta sanble genyen yon sòlda ki rete li menm li pat gentan jwe pye l atan, ebyen yo sanse pran misye mennen li bay Krisla. Donk m ap chache konnen si se vre ou pa, si se ta yon sòlda kèlè son idantite, Se tout enfòmasyon sa yo map chache konnen pou kwè li la. Depi maten mwen mete drone mwen anlè pou m kapab ba nou yon maksimòm enfòmasyon sou dosye sila. Men fò m di nou ke gen yon lòt tantativ ki te fèt. Tantativ kòm kwa lèzòm de Izo Vilaj de Dye, paske pa bliye nan batay kap fèt la se strateji sou strateji. Nan yon match foutbòl, antrenè yo toujou aplike anpil strateji. Lòt strateji. Nèg yo te aplike se itilize yon ti bis pou kapab antre nan zòn Site Kabrit. Men ekoute lèzòm de Kris la, toujou o kondisyonèl, yo ta sanse okouran e yo repouse ankò yon fwa mesye sa yo. Men nan moman n ap pale la a fò n di ke bagay la vrèman konplike o nivo de Matisan paske se anpil bal k ap pete. E nèg marin yo yo menm yo kanpe y ap gade. Men fò m di n yon bagay. Antouka la polis fò fon jan. Fò fon jan paske pa ka gen yon seri de cha kap moute desann epi lè bandi vle yo mete pwoblèm nan yon zòn. Eske nou konprann sa m di nou an? Paske ou pa ta ka imajine 2 gwoup de bandi ap goumen epi sa w tande a la a gen cha ki nan zòn nan, cha a pa ka fè anyen. Cha se abit li ye. Si w ap pete bal agòch, pete bal adwat, sèl sa mwen m konnen pa gen sipòte yon kan. Paske tout bandi se bandi. Kèlkeswa koulè w, kèlkeswa orijin ou, kèlkeswa moun ou ye a, bandi ou ye. Donk si gon cha la ki pou pete bal, pete bal sou tout bandi. Paske se tout bandi ki bay pwoblèm a la repiblik. Depi w nèk se bandi ou ye, ou touye moun. Sa ka rive wi, ou fè, m ta kapab di kidnaping. Ou fè vyòl, ou fè vòl, si w pa fè youn, w ap fè lòt. Donk aparaman, ou se yon kriminèl notwa. Donk pa de kesyon pouki lapolis ap pwoteje bandi. Eske nou konprann sa m di nou? Bon, brèf, antouka nou menm nou la, n ap veye kòman batay sa ap ye, men nou swete ke sa n toujou di fon poze. Fon poze paske popilasyon an bezwen al regle aktivite l. Donk pou kounye la a gen anpil moun ki gen pwoblèm paske yo pa kapab travèse zòn sila yo. Zòn sa yo konstitye yon veritab pwoblèm pou yo paske yon bon maten w tande nèg yo leve la a, sa w tande la a, atak fèt epi moun pa ka pase nan zòn nan. E pa bliye m te toujou ap di nou sa, imedyatman ke Lapolis antre nan yon lojik kòmsi pou bloke yon gwoup, ebyen lòt gwoup la ap met pye l atè a. Ban m di n yon bagay, si Lapolis ap jennen Krisla, Krisla ap bloke. Si Lapolis ap jennen Izo, Izo ap bloke. Paske nèg yo pa la pou tout tan. Cha sa yo, se pwomnad m wè y ap vin fè wi. Paske depi lè y ap moute desann nan, poko genyen sa n ta kapab rele yon veritab operasyon ki vize destabilize mesye sa yo. Se yon pwoblèm wi. Bon, antouka. Ti Lapli fè yon deklarasyon. Li pale yè, yon voice de 3 minit pou dire ke lèzòm de Kris la yo lage nan vòlè nèt. Tèt chaje wi la. Bon, finalman eske Kris la oblije gen chwa paske pa bliye m te di nou e m te fon emisyon sou sa pou dire ke ebyen Kris la pa gen chwa paske nèg li yo vle fè zak e nèg li yo kòmanse fè zak. Donk. Sil kanpe an kwa lap mouri ann tande ti lapli non. Wè menn gon pakèt moun kap di yo la ap di matisan pa bon sou moun ap pase matisan fè pridan men kote t pa bon yo pa janm ouvè dyòl yo pou yo di kote t pa bon wè peyi sa mesye wè menn lè n t konn ap fè yon vònn degan anba ou pa janm konn tande plenyen ou pa janm konn tande pale wè pandan nou poze nou konprann nou poze nou. pou n kite moun yo fè aktivite yo, pandan efò Tamara k ap frape sèlman, k ap pran kamyon an pann, k ap pran, k ap fè zak, k ap fouye machin yo. Yo pa pale l non. Yo toujou di w Matisan pa bon, Matisan pa bon, Matisan pa bon. Men yo pa janm di fon Tamara pa bon non, yo di w Matisan pa bon. Sa vle di ke. Konprann? Gen yon ta de jounalis, yon ta de moun ila yo la, e sa yo la pou fè menn? Fè lonbi pou granmesi epi tou konprann? E pandan se tan, blòk nou pa gen anyen menn. Konprann? N ap goumen ak Ris la, n ap goumen jis nan tèt 21 an avè l ki pa deranje lari a menm. Wè a tout n ap goumen t pa deranje lari a, ou toujou wè e chat, e chat konn vin ba nou pwoblèm. Kòm se menn an la m wè cha yo. Ou pran direktè m wè Charles pa fè yon 40 èd yon ta de entèvansyon pou nèg yo nap swiv pou n wè e sèl Charles k konnen m nan plato nou pa goumen nan lari a pou n envite kòmsi moun viktim a tout sa ou pran nou konn wè Charles monte ri san lè a yo vin bay Christa konkou e pandan semèn sa la a m wè ou pran yo fon poze yo pa vin voye gaz nan bouda nou anpi kout bal nan bouda nou m wè yo fon poze. M ap ranse kèt otorite k pale M ap rann ki dire de gwoup bandi k ap goumen kite yo touke kòn yo M ap rann se sa k pale se redi yo redi zòrèy yo paske m wè cha yo fon poze M wè cha yo fon poze Mezanmi bon e Fontamara k ap frape kounya Moun yo pa gen kè pou yo di w Fontamara ap frape Yo la rete Matisan pa bon Matisan pa bon Pandansetan pa gen anyen nan Matisan menn Wi Matisan pa bon vre non Pwoblèm dlo a Poukisa nou pa pale nou di nou konprann gon dlo matisan kap bay problèm kòman pou leta fè poul jere poul jere dlo a konprann poul jere konprann kòmsi konprann problèm fatra nan matisan poukisa yo pa di sa sèlman poukisa yo pa di konprann e problèm sa matisan pa genyen nou menm nou fè yon trèv sou matisan nou menm tankou mwen menm konprann gogòy kili izo manno. Konprann, w ap wè konprann, nou menm nou fon rèv, nou fon trèv konprann nan Matisan nou di konprann, ann chwazi kite moun yo fonksyone ti malèrèz yo, al regle aktivite yo lavil, al chaje ti kòb manje pitit yo, tou senpleman men ann swiv pou nou wè konprann si Leta Pap fè yon jan menm pou yo pwòpte Matisan pou moun yo ta wè si yo ta pase yon bèl desanm. Atout yo ap atout nan yon bann yo kreye yon konfli, konfli yo kreye a ou byen konn kote konfli a soti. Anprann Krisla twò piti dèyè konfli sa a anprann kap degaje nan Matisan la menm. Krisla twò piti dèyè l. Tout moun konn reyalite konfli yo menm. Tout moun konnen anprann e fo politisyen yo menn mal konprann yo. Malantant yo menn kap yo konprann kap fè mas kòb yo, yo kreye konfli a dèske li nan enterè yo, yo konn sa yap defann men nou menm nou pa konnenl, yo menm yo konn sa yap defann nan konfli a. Moun yo ret la matisan pa bon matisan pa bon matisan pa bon bon ok men nou fè yon video ba yo kote matisan anprann ap fonksyone men nou fè yon video ba yo kote matisan anprann machin ap pase pandan li te konn blanch men nou fè yon video ba yo ba yo pou demoutre sèl dwat pa bon. Sa vle di pa gen orijinalite nan kesyon gangster. Tout nèg. Ap fonksyone tout nèg nan sak pa sa. Tèt chaje wi la mezanmi. Bon antouka pou dosye matisan an batay sa ki gen la bal kap pati a goch a dwat mwen swete ke nèg yo fon poze paske mwen menm toujou swete ke pou genyen lapè men Komite sa a, mesye o, ki t ap chache jwe wòl entèmedyè ant Nèg Izo, Ti Lapli ansanm avèk Krisla, komite sa a pa bon menm. Paske ban m di w yon bagay, sa k te veritab pwoblèm nan se kesyon tèritwa. Tèl gwoup kontwole tèl tèritwa e se tèritwa sa a ki estratejik, m ap pale de Zòn 4 la se yon zòn trè estratejik pou lèzòm de Kris la. Poukisa pa t genyen yon veritab antant sou kat la? Poukisa komite sa a pa t chache pou gen yon veritab repatisyon dè zòn pou ke chak bandi gen yon zòn? Paske ekoute, nèg yo fè lapè se vre men toujou gen yon gwòny sou kestyon kontwòl zòn yo. M gen presyon kat la li rete nan obsesyon Kris la wi. Kat la li fè pati centre obsession Chris la. M gen presyon Chris la ap domi l reve kat la. Lap manje l reve kat la. Donk se zòn yo pou nèg yo te antann yo sou yo. Epi sa nap viv jodi a la pou n pat viv li paske popilasyon an m ta kapab di li vrèman dur pou li. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage On dit à fois mes amis proches ou pour capable abonner à Chanel si là.